Ok cheri, pou jodia m vle fè w sipriz. Nan demen ap toujou fè w sipriz. Ok, mèsi davans. M wè t kwè nan mwen. Ok, mèsi. Ou konnen ma renmen. Ok. Love you cheri, je t'aime. Ou se sèl fi ki fèm konn sekrè lavi Se yon plezi pou mwen cheri Pou m gade w kap souri M pa bezwen oken lòt fi kòm zanmi Kaya Betsy Nan zòn bò lakay la yo wè bay sinyal maten an So Wè Ti pantan m pantan sou ou la Nan kay la la jodi a. Bon zanmi? Wi. M pral rele zanmi an osinon m pral ekri zanmi an nan. Bagay papa m pa la. Banm di yon bagay papaw sa papaw sèlman oubyen m pa konnen pitit deyò m ye. Banm di yon bagay ou pi gran pase m wi. M pa di m pi gran non men m paka di konsa si m gen mennaj mwen wap enpeche m gen mennaj mwen. Ou konn ki moun li ye deja? M pa bezwen konnen non. Ebyen m panse fò w idantifye fò w idantifye ki tip de moun li ye avan. E zape m ap konn kiyès ki nèg mwen an. Ou pa met fè bouch ou ladan l. M ta swete w ba w yon bon nouvèl. An palan chè, moun sa mwen ou t ap pale lòt bwa la kiyès li ye? Gran frè m nan wi. gran frè w so mwen make nou pale yon jan trè di avè w. Bay gyèt w. Ah ok. Ou t chaje menm. So apre sa kisa w pral fè la? Baby, talè a mesaj ou te voye a e pa zanmi m vrèman non, se papi m ki te ekri l. Papi w? Ohh papi w manmi w? Papi w k ap di manmi w? Wi. Frè konn pale wi menn. Ah pa gen problème monchè depi ou wè m la menn fòk nou pale wi. Bon kòm ou konnen yo pi gran menn yo bon ide menn pa konn si pa konn si lap bon men map pataje avèw. Lagel nan kòlèt mwen frèm. Yo banm diw freo kòm yo pi gran menn banm diw menn kòm ou pa gen pou ban mwen menn yo sa ou panse menn si m ta fè kout pye kan anperè an kan ou gangan an. Monchè baz bon m pap kont desizyon ou pran an non men sèl sa m ka di w mwen map panse sou sa epi pita map ba w yon repons pase ke ou konnen ou pi piti e mwen pi gran epi mwen pi pran laj mwen mèt la m paka kòmsi annik reyaji konsa mèt la ebyen bon. Ket epa piti a poko paret menm. Oh pou yo sa kap fèt oh. Poko fè w la menm. Ah pozo non menn. Monchè m reflechi avèk bagay la menn. Yo sa w panse? E m wè son vrè bagay wi menn. Petèt li ka pote siksè pou nou wi menn. Mwen m rense m wi. Sa lage cha a baz non mdi moun ap lage cha a nan rezine ap lage cha menm ke m konnen lèm rive ka ganga tou m ka m ka griyen danm paske map reflechi a sa nou pral fè a menm men konnen e lavi sa nou oblije fè. Wi sa e jwèt. Si w dakò met dwèt sa konsa a menm. Bon se ou menm. Yep. Respect man. Alèz. Demen ti Dye vle.